Medam mesye bonswa nou kontan antre lakay ou pou n prezante w yon pwogram spesyal nan yon jou spesyal jodi a se Thanksgiving se jou aksyon de gras isit Ozetazini se yon tradisyon pa bò isit e nan okazyon an voa Kreyòl ap prezante w yon pwogram spesyal e jodi a m ap genyen avè m nan okazyon an kolaboratè m Serge Rodrigues byenveni a nou tout. An efè, Jacquelin Belizaire yo di jedi Thanksgiving nan se yon fèt relijye, sosyal e ekonomik isit Ozetazini. Lyonel Desmarattes ap esplike. Jou Thanksgiving nan ou Jou d'Aksyon de Gras Se yon jou ferye Ameriken yo renmen anpil anpil. Se yon fèt ki te kòmanse piti piti, nou ta kapab di san twòp pretansyon. Tradisyon an te kòmanse nan mwad novanm 1621, lè kolon ki te kite Lewòp yo te vin tabli yo ann Amerik di Nò te òganize yon gwo fèt pou yo te selebre bon jan rekòt yo te reyalize pandan ane a. Pou kolon yo te manifeste rekonesans yo pou abitan natif natal peyi a, Amerendyen yo ki te montre yo kijan pou yo te plante kèk danre tankou mayi avèk ble elatriye, yo te envite Endyen yo vin patisipe avèk yo nan gwo selebrasyon sa. Nan kòmansman istwa Lèzetazini kòm yon peyi endepandan, se youn youn rejyon nan peyi a ki te konn mete sou kote yon jou nan ane a pou yo te selebre sa yo te rele Thanksgiving Day a oubyen Jou Daksyon de Gras la. Men, abitan chak eta te chwazi yon jou diferan pou yo make fèt sa a. Se an 1863, swa prèske 90 lane apre pwoklamasyon endepandans peyi a, ke Prezidan Abraham Lincoln ta pral pibliye yon pwoklamasyon pou fè Thanksgiving nan tounen yon jou konje nasyonal. Depi kèk tan deja, Thanksgiving se youn nan jou konje Ameriken selebre plis, Nan okazyon an, manm anpil fanmi, ki te separe pandan tout ane a, rasanble. Yo reyini sitou abò yon tab pou yo manje ansanm. Yon manje ki toujou gen ladan l, san mank, bèt volaj yo rele kodenn nan. Epi, epi, Ameriken yo renmen sèvi avèk jou sa a pou yo branche sou radyo ak televizyon yo pou yo suiv parad avèk aktivite spòtif. Tandiske gen lòt ki ofri tan yo, ki ofri talan yo pou yo fè sèvis kominotè oubyen sèvis volontè. Lyonel Demarat, Lavwadlamerik, Washington. Tankou Demarat sot fè nou wè l la, se yon fèt espesyal, Thanksgiving nan, Jou Aksyon de Gras la. Men gen yon eleman espesyal ki fèt chak ane, paske se yon fèt tradisyonèl, se prezidan peyi a, e ane sa a, se Prezidan Joe Biden ki pral padone Coden. Ann al wè sa pi byen avèk Sandra Lemaire. Prezidan Joe Biden louvri sezon fèt la nan La Mezon Blanch 21 novanm ak seremoni anyèl kote li padone 2 kodenn a lokazyon fèt Thanksgiving nan, Jounen Aksyon de Gras. Li di se yon bèl tradisyon Thanksgiving isit nan La Mezon Blanch. Gen anpil bagay nou ka di, men fè frèt, donk m ap brèf. Pèsonn pa renmen lè kodenn yo rafredi. Menm jou sa a, Abdul Nwèl ofisyèl la te rive nan La Mezon Blanch. Nan aswè, Biden yo te manje yon repa Thanksgiving twa jou anvan lè avèk fanmi militè yo sou yon baz nan Kawolin di Nò. Li di premye bagay yo vwa yo rive, nou konte yo e nou verifye yo. Pa gen koken ladan l. Sèl vag wouj ki genyen nan sezon sa a se pral si chen mwen Commander ranvèse sòs kannbèj la sou tab la. Se de kokenn chen kodenn, pa vre? Zanmi ameriken tanpri bat bravo pou kodenn nasyonal Thanksgiving ane 2022 yo, Chocolate ak Chip. I hereby part yes I hereby pardon chocolate and chip. Li di mwen padone wi mwen padone chocolate ak chip kiyès ki chocolate kiyès ki chip la chocolate mwen padone w e ou menm tou chip mwen rekonèt nou pèsonn pat oblije di m kodenn sa yo peze 22 virgil 6 kilo yo chak e yo te rive Washington samdi soti Kawolin di Nò epi yo te pase wikenn nan nan otèl liksye Willard la, toupre Lamezon Blanch, annatandan yo t ap tann dekrè prezidansyèl la. Konbinezon chocolate avèk chip se pafen krèm alaglas prefere prezidan an tou. Biden klotire seremoni an ak on ankourajman pou Ameriken al pran vaksen Covid 19 lan anvan sezon fèt la antre epi reflechi sou rezon ki genyen pou bay remèsiman ane sa a. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Fò n di ke fèt Aksyon de Gras sa, li travèse kominote ayisyèn nan isit Ozetazini. E kounye a nou pral nan New York, nan Bega pou l la, kote ke. Nou pral jwenn kominote ayisyèn nan ki li menm genyen yon espri spesyal nan okazyon paske li melanje Ayiti avèk Lèzetazini nan okazyon fèt sa ki son fèt absoliman amerikèn. Nou pral rejwenn Valerio Saint-Louis depi New York. Thanksgiving an jeneral Ozetazini Damerik son gwo fèt ki respekte pa ameriken. Men ayisyen kap viv nan New York yo, yo menm tou, yo respekte fèt sa e yo fete l. Anpil moun nan sipèmache yo yap achte, yap fè ravitayman pou yo al fete Thanksgiving. Nou te rankontre 2 biznis enpòtan nan kominote ayisyèn nan ki se yon barbershop, donk sa vle di yon kwafè, ansanm avèk yon restoran ayisyen ki eksplike nou ke jou sa a yo menm tou yo pran konje e jou sa a yo menm tou yo selebre Thanksgiving. Non, pap ka pa jou a. Map pran jou a, you know, se yon jou de famiy, you know, pou m manje, pou m plen vant mwen, pou m bay blag, pou nou gad foutbòl, you know. Se yon jou ou sipoze pran pou pou reyini ansanm, pou fanmi ou, bon, si m gon kederen òdè map fè l nan maten bonè epi m al lakay mwen. Men Thanksgiving nan tou son fèt kodenn. Son kesyon de kodenn. Son fason pou tout la fanmi reyini devan yon tab pou yap manje kodenn an fanmi. Son okazyon pou la fanmi ansanm you know. Sitou you know nan kondisyon nan New York City you know. You know la vi a chè, tout moun ap travay anpil, tout moun ap travay di you know. Gen de fwa nou pa gen tan pou nou enjoy fanmi la konsa. So son son son moman tradisyonèl pou tout la fanmi reyini ansanm You know, sak gen kont, sak pa gen kont, you know, pou nou chita pou nou manje ansanm. Thanksgiving vle di ke tout bagay ou ou remèsye Bondye de li. Kankou fanmi ou, e zanmi ou, you know, tout pwochen ou, tout sa ke si Bondye ba w kay, ou thankful for, you know, manman w, papa w, you know, frè w, sè w, zanmi w, tout bagay an jeneral. San mwen gen fanmi ki sot Canada, mwen gen fanmi ki sot Florida, Boston, you know, menm Ayiti, you know, pou nou chita ansanm. Kode'n nan se trè enpòtan, li sipoze rete antye pou timoun yo ka kontan, epi dèfwa you know les Haïtiennes yo koupel an mòso, Pou epis la ka byen rantre you know tu konpran. M pa konnen son kesyon de tradisyon ou kwa. Zanmi timoun yo pli kontan lè yo wèl antye sou tab lan. Men si gen kodenn sou tab la pou Thanksgiving, gen moun, Ayisyen Ameriken, nan lakou New York yo menm ki pa manje kodenn, yo se vejetaryen. Yo menm tou, yo selebre Thanksgiving. Mwen m pa manje turkey, ou konprann, men kanmenm mwen vin nan market lan m vin achte lòt bagay pou m fè gran dine avèk famiy mwen, so mwen di Bondye mèsi pou sa. Se sa ki Thanksgiving nan. Wi moun ki manje dend yo gen dend sou tab lan men mwen menm mpa manje dend ok lakay nou nou pa manje dend se vejetaryen so sa vle dir kwa sa vle dir ke nou gen substitute gen dend vejetaryen tou wi pou moun ki pa konnen. Wi son bon tradisyon li kankou reyini tout famiy ansanbr. So. Nou bezwen priye anpil pou Ayiti, nou ta renmen Bae chanje e nan paske nou bezwen anpil chanjman Ayiti. Bae pa ka kontinye konsa. Thanksgiving, yon fèt ki respekte pa Ayisyen k ap viv nan lakou Nouyòk, Valerio Saint Louis, andedan yon sipèmache nan Nouyòk, pou Lavwadlamerik. E kounye a moman rive pou nou gade kijan kominote ayisyèn nan nan vil Boston e toupatou nan Massachusetts la kote bato Mayflower a te debake, yon vil ki ekstrèmeman enpòtan, yon vil ki selebre anpil anpil fèt Aksyon de Gras la. Elix Dorelas ap di nou plis. Selebrasyon Thanksgiving sou teritwa ameriken se yon tradisyon chak ane anpil fanmi reyini pou manje ansanm e pou selebre Jou Daksyon de Gras la. voa Kreyòl te mennen mikwo l nan pwovens ayisyèn nan, li t arive pale ak yon konpatriyòt ayisyen, Ruth Saint Louis, aktivis, David Cangé, jounalis. Yo te di nou kisa fèt Thanksgiving la vle di pou yo. Thanksgiving la se yon gwo fèt li ye, nou konnen l deja, nou vin nan peyi a, nou jwenn tradisyon an, Nou fete li. Men pou sa kap pase anndan peyi nou Ayiti, si nou tap gade sou bagay sa yo, nou pa tap ka fete Thanksgiving nan. Men se yon tradisyon, nou antre ladann paske nap viv nan peyi a. E apre avwa veku Ozetazini pandan plis ke 25 an, fòk mwen di ou, e menm lè ke m potko konn egzakteman kisa Thanksgiving nan reprezante pou mwen menm avèk fanmi mwen, men kounye a m kapab di ou an gwo, Dorelas, M konprann Thanksgiving nan apre yon sètèn ane. E Thanksgiving m panse ke se pa sèlman yon mwayen pou moun ap di bon m ap manje kodenn, m ap byen manje, m ap byen dine. Men se yon mwayen tou pou panse e sitou avèk sila yo ki nan sitiyasyon difisil. Pa egzanp, chak tan m wè Thanksgiving m fè alizyon a peyi Dayiti, peyi nou kote moun nan sitiyasyon difisil. Li wap gade pa bò isit kòman nou menm nap viv Thanksgiving nan non sèlman e sou le plan nouriti m te kapab di w men ou santi wap viv. Pakin sipèmache yo te chaje ak machin. Anndan sipèmache yo, moun tap achte rès engredyan ke yo manke pou dine Thanksgiving nan. Pa gen Thanksgiving san kodenn. Nou konnen l deja, Thanksgiving nan se turkey, e nou menm Ayisyen nou di dend, se dend nou di, kodenn, alò se mo kreyòl la sa, anyway Ameriken yo se turkey yo di, pa ka pa genyen turkey e nou pa ka pa fè manje. Se pa tout moun ki fete Thanksgiving, malgre se youn nan fèt ki pi popilè Ozetazini. Pou Bashir Petit-Homme, li pa fete Thanksgiving, men li swete tout moun yon bon Thanksgiving. M pa fete Thanksgiving, m pa fete Thanksgiving men map di nou Happy Thanksgiving m pa fete l pou yon rezon. Si jounen d'action de grâce la ki se Thanksgiving se fèt kote anpil moun reyini an fanmi ak zanmi pou manje. Pou pwopriyetè Fritay Restaurant li deside ouvè restoran l nan jou Thanksgiving nan paske se pa tout moun ki gen kote pou y al manje. M pa ouvri nan Thanksgiving pandan epòk sa a, m panse ke sou le plan ekonomik la pou ti jan sitiyasyon an pou ti jan mal pou nou. Donk m panse ke pandan ke Thanksgiving nan anpil moun ap vwayaje pral kay fanmi, pral ka yon moun kèlkonk men sepandan ou pral etone pou wè kantite de moun ki pa gen opòtinite pou y al ka yon moun. Donk ouvri fritay la se yon opòtinite pou sila yo ki pa gon kote pou yo ale pou yo kapab jwenn yon kote pou yo sou le plan gastronomik pou yo kapab vrèman gérer. Quoi. Dans célébration Texiville qui prend ampleur footballistique, année là, puisque c'est Coupe du Monde de football. En pleine discussion football va le fait pendant dîner familial là, année ça. Terre Torrelas, de Boston, Massachusetts, pour la voix de l'Amérique. Se pa tout moun k ap viv nan peyi a ki gen mwayen ekonomik pou selebre jounen sa avèk fanmi yo. Se konsa yon seri òganizasyon ofri gwoup vilnerab sa manje gratis pou selebre menm jan avèk lòt moun yo. Youn nan antrepriz sa yo rele Food for Others yo ki tradui, Manje pou lòt yo. Joe Winslow te ale chache manje nan depo manje sa ki rele Food for Others oubyen Manje pou lòt yo ki sitye nan Fairfax, Eta Vijini. Li deklare, M ap eseye rann li fasil pou mwen menm avèk timoun yo pou n prepare yon bon repa nan okazyon fèt Aksyon de Gras la. Se yon gwo kout men pou mwen. Repa a gen ladan li kodenn tradisyonèl, fars, legim, makawoni o graten, pure pòm de tè, diri a pwa e desè. Imigran yo patisipe nan elebrasyon sa yo tou. Delmy Mendoza ki soti nan Salvadò te vin chèche manje tou nan depo sa a. Li di, Nou selebre fèt la avèk fanmi nou. Nou gen lontan depi n ap tann jou sa a, Thanksgiving oubyen Jou Daksyon de Gras la. Gen plizyè moun, tankou Manish Naik, k ap travay nan yon konpayi asirans ki ofri sèvis li kòm volontè nan jefò antrepriz la k ap ede moun ki gen plis bezwen yo. M ap viv nan kominote sa a ki se kote moun rich abite. Bezwen yo toujou anpil. Pèsonèlman, se yon gwo satisfaksyon pou mwen dèske mwen kapab rann kominote a resipwosite pou sa l fè pou nou. Chak ane, konpayi yo distribye 90 milyon kilogram manje bay moun ki nan bezwen yo, manje ki sifi pou alimante 50 mil moun. Vandredi apre jou Aksyon de Gras la, se Black Friday ou Vandredi Nwa, swa yon jou kote magazen yo ofri gwo gwo rabè sou tout kalte machandiz. Merci Jacques Belizaire, Hier Thanksgiving nan te spesyal pou plizyè fanmi migran ki janbe fwontyè plizyè peyi pou yo rive isit nan Letazini nan lakou Brooklyn New York. Yon bon samariten ki rele Jean Thomas te òganize yon dine spesyal Thanksgiving pou migran sa yo ke l resevwa andedan apatman l nan lakou Brooklyn kote ke gen 11 fanmi ki sou kont li. Bon nan apatman sa nou gen 11 moun la. Mwen gen yon zanmi mwen ki Chili, epi li bay li ban mwen yon kout fil. Depi lè a tou manmi ansanm avèk mwen pa bò isit. Mwen genyen fanmi sa ankò. M kwè yo menm yo ka pale kòman ke nou rankontre fanmi sa. Se sou kont mwen tou. Aprè sa mwen vin genyen la fanmi Kendy. M kwè l ka pale de li menm. Misye se youn ki te Meksik. Pandan l Meksik epi aprè li rele mwen li di m konsa ke li ta renmen vin isit men li pa gen moun. M di monchè depi ou ka vini, mwen pa gen pwoblèm vini. Tandiske m ap viv nan 2 chanm kay. Se sa k fè jodi a la nou envite mis Doktè Melissa avèk nou la a jis pou n patisipe ansanm avèk tout fanmi lan pou nou vin manje ansanm. Se gras a lidèchip e detèminasyon aktivis Doktè Monalisa Ferrari ke migran sa yo arive jwenn èd travay nan lakou Nouyòk. Mwen te deside e kreye yon gwoup WhatsApp kote ke nou mete de pwofesyonèl de tout kouch sosyal de gen medsen, avoka, enfimyè, pwofesè nan gwoup WhatsApp sa nou te kòmanse ap brainstorm kijan nou prale pou nou mete tèt nou ansanm pou nou bay sipò a frè ak sè nou sa yo ki rive nan lakou Nouyòk. Migran yo te pwofite moman sa a pou yo eksprime gratitid yo ak kontantman yo. Se yon plezi pou mwen jodi a pou ke mwen ansanm avèk nou pou nou patisipe nan Thanksgiving nan. Nou te ap viv yon kote, pa egzanp, nan Woodruff lan, nou te nan yon moman ki vrèman difisil, se Bondye ki te voye l sou wout nou. Sa a se madanm mwen ki ansanm avèk mwen, bon, nou te Meksik, li te Ayiti li menm, m fè l antre Meksik, ebyen m pa t gen moun isit, se Mesye Thomas ki te asepte. Pou m vin lakay li. Ebyen vrèman vre m vini. Migran yo kontinye fè konnen ke se premye fwa ke yo patisipe nan yon dine Thanksgiving. M te toujou tande istwa Thanksgiving nan men se pou la premyè fwa ke mwen ap asiste li paske mwen isi depi me. Bon m pa gen ide de li. Sèlman sa m wè tout moun ap fè li, tout moun se kòden agoch kòden adwat, e tè ki agoch tè ki adwat, egal m pa konnen ni. Piske tout moun ap fete li, mwen m la, m fete l tou. Non, se pou la premyè fwa, se sa k fè nou envite yo pou nou ka montre yo sa sa vle di tèks diven. Kòman moun viv ansanm. Se pou la premyè fwa. Malgre fè nou toujou an jwa pou nou resevwa moun lakay nou, nou. An nou priye Bondye chak. Yè Thanksgiving nan te spesyal nan Bouklin, New York, kote ke nan apatman sa yo ki dèyè dom nan la, 11 famiy migran chita ansanm yo manje nan yon espri de partage et de fraternite dans l'esprit de la Thanksgiving. Valerio Saint Louis depi New York pou Lavwadlamerik. Medam, Mesye, n ap kite Studio 18 Lavwadlamerik nan Washington e nou pral konnya nan Musée de la Bible, yon nan 10 musée ki pi gran Ozetazini. e yonn nan mize ki pi tekno atravè lemond. Avèk Serge Rodrigues e Marie Luce Pierre, nou pral wè mize sa pi byen, yon mize ki resevwa anpil vizitè tankou nou kapab wè la, gon pakèt vizitè kap antre anndan mize sa. Marie Luce Pierre avèk Serge Rodrigues pral di nou plis sou Musée de la Bible nan Washington DC. Gen anpil leson pou moun aprann ladan li, konsa n ap konsantre sou istwa li, sou tout sa l di e sou efè li sou mond la. Nou ta renmen pou vizitè yo angaje yo pèsonèlman pou yo mete liv ekstrawòdinè sa a nan lavi yo. Tony Zais fè konnen mize a pa kanpe sou bit pou defann yon sèk relijye e ke plis pase 100 chèrchè ki reprezante divès oryantasyon, Demonte ekspozisyon yo ki kouvri plizyè etaj nan gwo bilding nan. Gen ekran ak dènye teknoloji kote moun ka peze bouton pou kominike ak yo, ki la pou edike moun e distrè yo menm nan asansè yo. Mize a te fèt pou l kreye yon anviwònman kote ke menm lè ou antre ladan li ou santi tankou w transpòte yon lòt kote, yon lye ke w ta ka jwenn sa gen 2000 an. Fondatè mize a, Steve Green, ki nan yon fanmi kretyen evanjelik konsèvatè, ki se mèt Hobby Lobby, pi gran magazen prive nan mond lan pou èv dar ak objè atistik. Li t ap di pou nou kòm fanmi pou n ta chache kache sa nou kwè. Nou kwè ke sa liv sa a di, se sa li ye. Men wòl nou isit la se reprezante tout sa ke Bib la rakonte kòm yon travay jounalis. Men gen kesyon ke moun ka poze sou sa pou repete John Fee ki konsidere tèt li kòm yon kretyen evanjelik liberal. Kèlkeswa jan w ta ka di ke yo san patipri sou kesyon Bib la, li pral difisil anpil pou yo prezante Bib la konsa, paske Bib la toujou byen soude, byen konekte ak yon grenn tradisyon relijye ak yon sèl fòm entèpretasyon pou li. Pwofesè nan Inivèsite Georgetown Jacques Berliner Brault, yon Jwif, kwè ke mize a gen dèyè l yon pwojè kache. Lide ke mize a pa gen okenn entansyon konvèti moun pou anseye yo yon fason pou yo wè Bondye, Jezikri, ekriti sakre yo, lide sa a pa chita ditou. E pwofesè Fee a wè yon pwojè kache nan lide pou plase mize a nan kapital nasyon an. Li difisil pou yon moun wè sa okenn lòt fason apa de yon efò pou chache vini avèk prensip kretyen yo ak ansèyman Bib la nan menm sans ak pwotestan yo tankou fanmi Green nan nan sant lavi politik ameriken an ak vi kiltirèl ameriken an. Mize a gen ladan l kèk èv atistik enteresan, kèk nan yo ke li prete andeyò peyi a, lòt ki soti lakay fanmi Green nan ki gen yon koleksyon objè antik, kèk nan yo, enben, se èv ke moun te pran nan Irak e travèse ak yo nan kontrebann, e ke fanmi an te achte san reflechi. Fanmi Green nan te repwodui objè sa yo e te peye yon amann 3 milyon dola pou sa kòm pinisyon. E Richard Green di Lavwadlamerik mize a anvi retounen objè yo nan peyi kote yo soti yo. Si gen yon objè ki ta nan men nou e ke lòt moun ta reklame, pa gen pwoblèm nan sa. Responsab mize yo ap ankouraje moun vini nan mize a e deside ki sa yo kwè ki se afè pa yo. Merci Serge Rodrigues, merci Marie Luce Pierre ki sot fè nou wè. Musée de la Bible la ki se yon moniman nan Washington, DC. e nou kapab wè ke gen anpil moun k ap vizite mize sa ki te ouvè an novanm 2017 e ki kontinye ap resevwa anpil moun ki vin vizite e ki vin fè rechèch. Donk si w ap pase Washington, DC. pa bliye vin vizite Musée de la Bible, ou p ap regrèt sa.